Nèg yo frèm yo vini la. Junior yo vini yo te gentan al fè reyinyon avèk krache dife avèk jenès ou konn sa m di w lan pou yo antre nan zòn nan lè yo vini frèm men sa nèg yo fè lè n gade n wè e 2 cha nou gentan konn e lapolis nou oblije repliye nou lè n gade n wè se nèg avèk gwo wòb kap soti andan cha m gentan di sa epa lapolis se lapolis yo tap vini an inifòm an vini nou tap wè yo men kounya moun nèg sa yo kòmanse ap ouvè moun a kout bal nèg yo vòlè kabrit nèg yo kase boutik moun yo met dife ladann ou konn sak fèm mal la lè wap gade gen nèg avèk gwo zam kap pase devan cha. Sa pa tire sou yo. La m di bon, nou pran nan konplo. E pa lapolis. Nèg yo piye mete bagay ki nan zòn nan frè m. W ap gad dezas ki fèt. Sa vle di cha vin pran yo, l depoze yo. Nèg yo lach. Lè yo dwe vini, yo vin a tout kò. Nou fè yon fas kare pase de gwoup ame ki ap goumen. Vini avè, vini a de avèk tout zam ou, vin frape sa k pi fèb la pase. Brèf. Sa vin ka pi. Uhmm. Men pou ki rezon menm lap e nèg yo ansanm avèk lapolis ta vin fè pote boure sa sou nou anlè a bèlè? Sak ta ala baz? Bon mka di w, mka di w bon e yo e lapolis li pral konn ansanm avè yo? Ou pa konprann nèg yo met dife yo boule yon dam nan yon kay a tout timoun li. nan zòn nan. Nè yo vòlè dèlko on ap bay pèp la kouran ap klere pèp la nè yo fè on pakèt on pakèt on pakèt bagay e map di moun solino ou konprann nou pa nan gè ansanm avè yo la se yo menm ki mete ansanm avèk nèg 90 yo ki fè ou wè tout bagay sa yo ap fèt la. Bagay nou pa nan gè avèw. Men Kempès kisa w kapab di nou, kisa w kapab di lemond antye konsènan deklarasyon ke Babekyou te fè? Babekyou te di konsa se yon kidnaping nou te fè epi li menm li pral pote boure sou nou. Kisa w ap di lemond antye konsènan de deklarasyon sa Babekyou te fè e aprè nou wè lapolis ansanm avèk nèg Jenèf yo vin pote boure sou nou? Bonjou frè m. Sa e lach Paske w konnen misye son rena l ye. Misye konnen l pa yon pwa nan balans lan. Depi w wè misye bezwen jere yon bagay konsa l toujou jwe kidnapin. Mwen m te di tout moun al gade. Bagay sa yo pa gen l nan zòn nan vre. Ou tande frè m. Pa gen l nan zòn nan. Bagay m te tande jounalis Teriel t ap di. oh wi Babekyou te pale avèm Babekyou di lap rive sou mwen Exactement Nou te tande bagay sa Nou te tande ke Kempès te fè yon kidnapping epi nèg yo ap pote boure sou Kempès se sa nou te jwenn kòm eleman denfòmasyon. Ap di bagay timoun Ap di bagay enspektè An si frè Misye yon lach vre Banm di fwa misye li menm Si nap fwape imigran nan mouda l nou fwape Ou konprann Yon sèl bagay map di lapolis. sa l fè an, l ap ba w yon gwo fòs. Ou konprann? Lòt bò a li menm, l ap kraze l. Ou konprann? Frè mwen vòlè a e Babekyou. Hein? Pi gwo vòlè k gen la a, yon vòlè rena. Babekyou ap fè tout zak nèt wi. Ou konprann? Tout zak nèt Babekyou ap fè. Hein? E l melanje la aktyèlman, melanje avèk nèg 90 yo, nèg Ti Manno yo, ki gon ploton. Ou konprann? Sa e difamasyon. Pa Babekyou di gen kidnapin, yon enspektè swa Simon Obeid Mo ki nan baz mwen yo anlve plis yon timoun. Di Babekyou sa l di an, li manti nan sa l di an. M demanti l fòmèlman. Swa l met grenn nan mouda l, ou konprann sa m di w lan. Li bezwen rive Senmaten, Ri Timas mete grenn nan mouda l, n ap afwonte lapolis mete kò akote. Ou konprann? Pou l met kò l akote. Men, oh sa fè m mal anpil, anpil, anpil pou w wè Desha vini. Nou menm nou fè bak pou cha yo pou nou pa al nan afè afwontman avèk lapolis. Lè w gade, w wè se nèg avèk gwo wòb k ap desann cha a. W ap gade, w wè si Manno desann, si Manno fè konnen kote lam te di l li pa ka pile a. Apre sa w tande an, nèg yo se kase boutik anpi apre boutik yo lage yo yo met dife lè yo pran nenpòt 4 medam yal dèyè a nan baz babekyou yo boule tou le 4 wi yo boule tou le 4 yo di yo yo pran youn nan madan knbè sou ki bò frè ki bò sa. Men eske nou pa gen idantite medam sa yo ke nèg yo al avèk yo a? Non se yon sèl nou gen idantite ladann ki rele Ou ka desann a 400 wi. Paske yo ap, y ap ba ou a baz. Kempès, a chak fwa gon pote boure, nou wè se popilasyon an ki viktim. Eske pa ka gon chita pale pou wè kòman nou kapab kanpe gè sa a? Paske Tibwa, Gran Ravin, Vilaj de Dye ki t ap goumen tout jounen, nou wè nèg sa yo fè yon lapè. Eske pa ka gon trèv? Ban m di w, wè se pou trèv frè. Le poukwa son bagay fèt nou rele w m rele w nou di ann pale pa gen bagay nou pral vin sere moun nan zòn nan an nou pale ou wè li kounye a nèg sa yo menm yo santi yo pa gen fòs y al fè alye ansanm avèk Babekyou y al fè alye ansanm avèk Pèse ki se Jan Gazi. nan ki chèf krache dife an, y al chache yon pil atou pou yo wè si yo te ka vin fè masak sa ou wè yo fè nan zòn nan. Sa e lach, wa konprann. Epi yo vin akonpanye yo jwenn 2 blende pou vin mete yo atè nan retimas. Pou yap se inosan. Ou konprann sa m di w lan frè m? Kempès èske w ka fè yon evalyasyon dega, kantite kay ki boule, moun ki ta mouri anlè Bèlè? Ni nan Maya a? A frè m pa kache di w, si se pou kay m pa ka evalye, si se pou moun nèt y ap fè yo m ka di w m gen kontwòl moun. Mwen defonse moun ya yo foye dèyè ya yo boulel tande apre ou ka jwenn nèg yo nan zòn bas ya wap wè nèg yo boule 3 moun ankò pi wo zòn bò sen michèl nèg yo si yon chofè moto yo boulel paske nèg a sot anba lè sa yo moute sou nou na rankontre yo poutèt chofè moto a sot anba li moute yo pwente sou li. Pou chofè moto a l panse se menm nèg pa li yo k anlè a paske nèg sa yo tou de nwa donk yo siye l yo boule l anpil moun konn sa ok avèk yon nou gen yon dam ki boule anndan yon kay a tout yon timoun lè yon met dife a tout timoun nan avèk dam nan anndan kay la. N ap swete lapè retabli anndan nan Bèlè e n ap swete tou gen yon trèv ki bay ant ki pran antre nèg Jenèf epi nèg Bèlè, nèg Maya yon fason pou popilasyon an kapab retounen lakay yo. Yon sèl bagay m ap di ankò, lapolis, swa w ap fè yon travay, w fè yon travay serye. E pa nan bò m nan pou w vin fwape. Se konsa, ou konn sa m di w lan, gen bò Babekyou an, si w ap di w ap lapolis ap fè yon entèvansyon, ou konprann, ou vini nan Resimas, nan Bèlè, ou tire anpil kout bal, moun pran kout, pran bal, moun mouri, fò w ka fè sa ni nan kat ni nan sis. Ou pa konprann? Ou ka fè sa ni nan kat ni nan sis. Lòske m vin wè e pa lapolis vre paske map toujou di fòmil nèg sa mtwe a epa lapolis non ap gade nèg a djed pye kanbwa e nèg a djed pye kanbwa sa m idantifyel ke se makenzi makenson 90 e menm lèl te anba kagoul m dekouvril map gad ti manno menm lèl anba kagoul m dekouvril kap desann cha a nèg yo lach. Nèg yo lach anpil. Epi Babi banm di w byen cheri, wè mwen menm, wè lè nèg a map goumen ansanm avè l, m pa chache ap di sa l pa fè. M toujou mete grenn nan mouda m, eskize espresyon pou moun kap tande yo. Ou tande, pou m mete ponyèt avèk nèg la. Ok? E m pa chache. Ranfò lapolis bagay pou m fè manti pou m di w wi e Babekyou fè kidnapin li lakay li m pral dèyè l non sa e lach sa yon moun pa fè piga di l fè l ok Babi pa vè sa w ap wè swa ap mete pwen nou ann met pwen si n ap fon trèt pou pèp la pou pèp la reviv kòm ou te di m te tande te te di. Ou te rele kempes ou konprann sou ki nimewo ou te rele kempes lan pou te di kempes wap rive sou li dayè ou pa konn nimewo kempes ok ou pa konn nimewo kempes ok di babi pou mwen sil bezwen fè yon bon goumen avèm pa di kempes gen kidnapin li pral vin dèyèl sesi sela tout se manti li fè. Ok kem met ponyet nan ponyet epi nap afronte sa m vin kalifye m se tankou son 2 nèg kap koze avèk on fi oye sa wè pa jènjan an lap bay manti poul venk poul konvenk fanm nan wè nèg ki jènjan an si mwen map koze on fanm lòt sa lòt frè sa ap koze on fanm ou konn sa lap fè. Mechann jan m di yo m pa pral di wi misye se x misye se z lè sa w pa jènjan anben de menm tou m vin wè misye pa en pwa se misye k ap di e wi ke e baz kenbpèz gen kidnapin la vini e manti ok avèk TT m toujou tande w cheri pale sa w ou wè epi chinwa w laka tè a fè l ba w bon enfòmasyon se pou sa w p ap tèlman ap gen moun k ap tande w ok mwen m renmen tande w.